Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon m espere tout moun anfòm men moun ki nan peyi dayiti yo yo pa fin anfòm nèt paske gen anpil pwoblèm ekoute sitwayen sa wap gade la ebyen pwòch li voye foto a ban mwen pwòch li ap kriye tankou timoun piti yo pa konn kisa pou yo fè. Yo pa konn si pou yo monte, si pou yo desann. Sitwayen sa a se moun k ap viv Mirebalais. Non li se Reagan Saint-Vaudré. L ap viv Mibalais depi yon bon bout tan. Li genyen yon ti famasi avèk yon ti kote yo vann pwodui kosmetik. Se la li jere fanmi an, se la kotidyen fanmi an repoze. Pa ke sa, gen anpil lòt moun ki depann de ti aktivite sila a Sen Vodre ap fè. Reagan. Ebyen, sitwayen sa desann l al achte lavil. Li rive Jeral Batay, li fè ti acha l. Pandan l ap monte Mianbalè, anba Bòn Kabrit, bandi ame anlve l. E kounya la li nan men ravisè yo. Se trist paske lè w ap gade yon sitwayen konsa k ap bat dlo pou l fè bè, e gen anpil moun ki sou kont li. Dejan apèl, mwen menm sa fè m vrèman mal paske a kelken ki m apèl, lè moun nan ban m plizyè apèl, m di moun nan, èske m ka ede w? Li di wi se urjan. Epi m di, ben ok, ekri m. Lè moun nan ekri m, li di m. Men sa nou gen kòm pwoblèm, RL Prodesco ka ede nou. Lè moun nan di w yon bagay konsa, ou pa ta ka imajine. E pèsonaj sa ki voye vwa a ban mwen an, m ta kapab di, se trist, se two trist menm paske ou imajine w nan yon peyi kote ke lè moun ap degaje w pou pa ret a moun, pou kapab viv, Yo konprann afè w bon. E poutan. E poutan se yon lòt reyalite. Bon men sa k pase. Sitwayen sa li menm li nan men ravisè yo. E gen yon temwanyaj yon pwòch li ki ap esplike lè l te desann Pòtoprens lan l te akonpanye li pou ede l al achte machandiz. E yon ti tan aprè vwala se lamove nouvèl. Ann tande dam sa a. Freo yè m t vin lakay la bò bò 3 zè edmi Rigan vin lakay la yè kounya li vini li di Jelo m t al lavil wi m di sa l fè lavil frè m lavil pa bon sa l fè lavil li di a m t al dèyè kosmetik lè m rive lavil yo di m konsa tout machann yo e jeral yo yo pa vann kosmetik lavil. Kounya la m di, ebyen e jeral wi, m di tout machin kosmetik yo, tout kliyan kosmetik mwen yo tout e jeral yo ye. Kounya li di e vre, li di ebyen oke, m di m pral avè w wi, m pral achte avè w, m di w ap ret dòmi, li di non m paka ret dòmi non, m di ret dòmi non nan lè sa. Ou vin achte anpil machandiz li dim wi m vin achte anpil machandiz vrèman vre m met rad sou mwen m ale san men m met rad sou mwen epi m al jere al la avèl li te vin sou moto yon moto ble devan an kraze devan an kraze kounya la. E m al Jeral la ansanm avèk li. Lè m rive Jeral la, m achte machandiz ansanm avèk li. M achte tout sa l gen bezwen yo. Regann ap achte yon bò, mwen menm nan yon lòt bò m ap achte, m ap ede l achte. Kounye a la, m fin ede l mare moto a. M fin ede l mare moto a, byen mare. Lè m fin ede misye mare moto a. machandiz yo dèyè moto a epi li di, Ann ale non, m ap lage w pou pran machin nan stasyon Kafou Ayopò a wi. M di, Ebyen oke. Kounye a, vrèman vre, li travèse lari an, nèg ke moute machin epi misye tou al dòmi. Li di. M pral dòmi klèsin pou pi pre. Li di m pral dòmi klèsin kay marenn mwen. Vwa mwen vreye. Li di fi a t ap pede rele l. Fi a ap pede rele l. M di rikàn ret dòmi non. M di l men l gentan sijè. Ou pral jis klèsin pandan se tan ou tande flew yo pa bon. Klèsin pa bon. M di klèsin pa bon menm non. M di klèsin evite lò. Mwen k ap dirije ni klèsin ni flew yo. Li di m. M konnen sè m pap gen anyen. M di, ebyen ok, m moute machin nan ri Grann Tou ale. Ebyen, li gen lè dòmi klèsin. Maten an pandan l pral Mibalè, yo arete l anba mòn kabrit, yo arete l, yo kidnape l. Yo kidnape l. Piske se anba mòn kabrit, m ta kapab di anba mòn kabrit kapab tèren chas. plizyè gwoup. Li sanble a 400 mawozo. Li kapab sanble ak nèg Kanaran tou. Pa vre? E ki di 400 mawozo, pa rikochè, se alye Kanaran. Konprann wi! Paske lè w di 400 mawozo, ou di nèg Kanaran yo. Nèg Kanaran yo, se menm alye Je Pèp yo. 400 mawozo alye Je Pèp. Donk, se la menm choz. Moun yo mande m. Pou m pale pou yo. Antouka mwen bay nouvèl lan e m espere ke nèg yo a tande a gon ti kras espri de mansyetid. Y a wè yon sitwayen k ap bat dlo pou l fè bèl pa gon pyas li nan men nou, enben mesye n a fè yon jan paske dèfwa menm nan mal la nou konn fè byen. Nou konn kidnape yon moun epi lè n ap gade moun nan kè nou fè nou mal pou li. M panse ke lè nou ap tande nouvèl sa a, na va di tèt non ke sitwayen an pa gon gout vre. Se dlo lap bat poul fè bè, ebyen na va relache li. Lòt enfòmasyon mwen pote pou nou nan kad emisyon sila, nap retounen sou lanmò komisè Rigo Arintòn. Bandi ame yo. Toujou an posesyon veyikil polis komisè a te sou li lè yo te asasinen li vandredi 25 novanm pase a. Komisè polis Rigo Harington se youn nan moun ki t ap fòme kowòt enspektè ak komisè polis nan peyi Dayiti nan akademi an. Sa vle di peyi a li menm li pèdi yon gwo tèt. Daprè enfòmasyon Nou kapab fè konfyans. Machin sa a mak li se Nissan Patrol koulè blanch imatrikile 1 tirè 0 0 253 twouve li jis nan maten mèkredi 29 novanm 2022 an sou kontwòl bandi ki asasinen komisè divizyonè la. Daprè yon sous, veyikil sila pote logo pnh. Sepandan, pnh la. Li pa pibliye jiske nan maten madi a ankenn enfòmasyon sou machin sila a, se pa prekosyon. Bandi sa yo te yo menm sekestre alò yo sekestre chofè defen an jiska prezan. E fò n di ke se silans radyo. Mwen m panse ke peyi a pèdi twòp kat. M pa prale menm jan a Teriel pou m di ke ekoute Frantz Elbe li ta konplis patati patata paske. M pap antre nan liy sa, men fò m di ke n ap rive nan yon moman, menm lè se ta yon ho grade nan lapolis lan ki nan akwentans avèk bandi, poze tèt ou kesyon pou di ke a chak fwa yon polisye ki fè respè l, ki pa nan gang, ki pa nan kole dèyè ak bandi, tonbe nan sitiyasyon konsa, se sou konsyans ou, paske ou menm ou nan kole dèyè ak bandi. Ou menm polisye k ap bay bandi bal, k ap alimante lagè. Ou menm polisye ki ap dòmi leve ak bandi, sonje byen, men sa m ap di nou kòm egzanp, m pa gen ankenn pwoblèm ak yon polisye ki deside antre nan gang. Di tèt ou ke, sonje jan yo manje Sonsonn krache dife, sonje jan yo manje Labani ak Kolobri, sonje jan yo manje Djedwilme, sonje kòman anpil bandi pase nan Site Solèy. E nan mwa novanm nan la tou, nan semèn nan, Alò semèn ki sot pase a, sonje kòman Ti Junior mouri. Sètadi, les loups cherchent à se manger entre eux, ils s'entretuent, youn touye lòt. Donk m pa kwè ou menm ki al nan lapolis pou kapab pwoteje e sèvi, pou kontrekare bandi, epi pou antre nan lojik kole dèyè ak bandi. Eske nou wè? Se toutafè paradoksal. Antouka genyen Augustin Dinardo ki gen 23 lane, orijinè Sen Michel de la Talaye. Lapolis arete li nan Mirbalè pou enplikasyon prezime nan anlèvman swivi de disparisyon Brown, yon timoun 8 lane. Minè sa a anlve nan Kwadèboukè nan fen mwa oktòb 2022. Byenke paran Brown. te bay yon kantite lajan pou liberasyon li, ravisè yo te toujou kenbe li e viktim nan t apral disparèt kèk jou aprè. Nan kad dosye sila, Lounès Black ensi koni ak madanm ni epitou Mimoz Elvéus manman Augustin Dinardo, yo menm te deja jwenn arestasyon yo pa lapolis nan vil Okay ak Kwadèboukè. N ap raple ke se Black ki se chèf gwoup sila. Kanta madanm ni, li te gen pou misyon fè manje pou otaj yo. Pou kouwèl ye la, Augustin Dinardo nan gardavi annatandan swit jidisyè nesesè yo. Tèt chaje. Jodi a se yon jou enpòtan, se jou ki konsakre ak moun kap milite pou dwa moun e nos confrères de Scoop yo entèvyouve e pale ansanm avèk Marie Yolène Gilles de la Fondation FJKL. Ekoute. Kòm jodi a se yon dat li ye nan istwa nou kòm pèp ayisyen pèmèt mwen salye memwa tout militan, militant ki te sibi. de atak nan dat 29 novanm pou yo te kapab batay pou libète e lapawòl te kapab libere nan peyi Dayiti. Jou sa a te gen atak ki te fèt kont jounalis, kont medya e kont militan donk nou retire chapo nou devan yo e kòm ou ba nou ti okazyon sa a nan Scoop. Bon, e Madam Gilles, e dè sanksyonali, dè sanksyon kont dè pèsonalite ayisyèn, nou wè FJKL sot son yon dokiman, e èske rapidman ou ka pataje kontni dokiman sa avèk nou? Avèk plezi. Fondasyon Je Klere konstate depi lontan pèp ayisyen an ap goumen kont leta peze souse, yon leta kowonpi kote dirijan leta yo se kòmsi se chat yo bay veye mantèg. Se moun yo mete nan tèt leta ki toujou nan tete lang ap kriminèl yo pou yo kapab kenbe pouvwa yo kote yo touye, yo kidnape, yo maltrete, yo vyole, yo vòlò. Moun yo plase nan tèt leta se yo menm ankò ki piye kès leta pou anrichi tèt yo. Anpil nan dirijan leta enplike nan gwo krim tankou vann dwòg, blanchi lajan sal, vòlò, fè deli dinisye, fè detounman lajan leta, fè koripsyon. Se pou la premyè fwa ke batay sa a ke pèp ayisyen ap mennen depi dikdantan an jwenn yon eko nan kominote entènasyonal la ki deside bay yon kout men nan pran sanksyon kont yon seri de dirijan kounyela a. MJKL kwè. Kesyon sanksyon moun ki sèvi ak pouvwa pou yo kapab fè richès yo se pa yon bon bagay e FJKL kontinye ap ankouraje la limyè e la transparans. Nou nan nivo Fondasyon nou konstate ke Leta Ayisyen siyen yon bann konvansyon entènasyonal tankou konvansyon Palèm kont la krimilalite transnasyonal ki prevwa de sanksyon e menm nan sanksyon sa yo, Kidonk, aktyèl ak ansyen dirijan Leta yo, yo pa ka di ke yo menm yo pa t konnen sa t ap rive jounen jodi a. Gon jou fòk sa ta rive kanmenm. Yo pa kapab ap espanta pandan ke jounen jodi a kesyon an pran lari. Nou konstate tou ke peyi Dayiti gen de lwa ki prevwa sa k pou fèt lè gen de mòd sanksyon sa yo. Se pou lajistis peyi a, an kolaborasyon avèk lajistis lòt peyi, Fè limyè sou kesyon sa yo. E lajan leta ki vòlè, ki pou detounen yo, fòk yo retounen nan kès leta. Let, nou remake tou, leta ayisyen mete kanpe anpil enstitisyon pou goumen kont mòd pratik sa yo nap site. Ou gen UCREF, ou gen ULCC, ou gen baf, ou gen kou dè kont, ou gen IGF, elatriye. Kidonk Ayiti gen zouti nan men l. pou l fè limyè sou sa k ap pase yo kote yo deside pouswiv yon seri de moun ki piye lajan leta. Men FJKL konstate tou ke enstitisyon sa yo, yo gen gwo feblès pou yo kapab mennen batay la. Se pou sa, nan Fondasyon an, lè nou fin chita rale tout tèks de lwa yo parapò avèk de mezi ke yo deja anonse yo, Nou fè de rekòmandasyon bay otorite an plas yo. Premyèman, nou kwè fòk gouvènman nome de sibtiti ki spesyalize an matyè denfraksyon finansyè nan 18 jiridiksyon peyi a, pou jan ke lalwa 11 novanm 2013 la li menm li prevwa l, yo kapab senksyone tout moun ki enplike nan blanchiman kapito avèk finansman teworism. Fòk gouvènman an plas la nome jij denstriksyon ki spesyalize tou an matyè denfraksyon finansyè nan 18 jiridiksyon peyi a, jan lwa 11 novanm 2013 la prevwa de sanksyon kont tout sila ki enplike nan branchiman lajan avèk finanse gang ak teworis. Fòk leta pibliye deklarasyon patrimwàn tout moun ki assujetti e ki vize pa sanksyon sa yo, Fò yo fè deklarasyon patrimwàn yo, deklarasyon patrimwàn fanmi yo. Sa ap pèmèt popilasyon an lanse yon alèt nan zòrèy de medya ki espesyalize pou ede lajistis detekte tout moun ki fè fo deklarasyon e tout moun ki fè de deklarasyon de patrimwàn ki inegzat ki pou abouti avèk de sanksyon jan sa prevwa. Fòk gen rezolisyon ki pran, tankou nan Konsèy dè Minis, pou yo deja ekate tout sila ki enplike nan sanksyon sa yo e ki jounen jodi a bezwen al patisipe nan eleksyon. Li lè li tan pou eli nou yo sispann dè bandi, dè dilè de dwòg oubyen dè chèf de gang. Li lè pou nou gon palman ki pwòp ki pa gon repè de bandi ou de dilè de dwòg. Senkyèmman, nou kwè se nan respè la lwa ke tout moun genyen pou yo kapab mennen bon jan ankèt, pou yo kapab jwenn bon jan enfòmasyon, Konsènan pil lajan sa yo k ap blanchi oubyen k ap detounen, k ap finanse gang. Fòk yo mete o pwofi de koperasyon entènasyonal la ou antrèd jidisyè pou n ka jwenn le maksimòm denfòmasyon e de ransèyman posib pou ankèt yo kapab abouti dan la limyè e dan la transparans. Epi, fòk nou ranfòse enstitisyon k ap lite kont koripsyon yo, tan sur le plan nòmatif ke sur le plan de resous imèn, kredib e kalifye. An gwo, se sa ke nou di nan dokiman sa a ke nou pataje avèk laprès. Donk, an n gade rekòmandasyon yo, e gouvènman an ta dwe nome 2 sibstiti pou kapab nan 18 jiridiksyon anndan peyi an, Sètadi, kesyon sa a, gouvènman an ta dwe pran l akè, ministè lajistis ta dwe pran l akè. Nou wè minis AI an, minis jistis AI an di li ekri gouvènman kanadyen an pou l mande l pou l kapab pran konesans de dosye yo e pou l kapab aji. Donk, ou panse se yon bòn demach? Mwen menm, mwen kwè ke jounen jodi a se yon opòtinite ke nou jwenn, fòk nou sezi opòtinite sa a. Nou toujou ap di peyi Dayiti gen koripsyon. Jodi a li klè pou nou tout plen gang plen bandi. Kiyès ki finanse yo nou poko konnen e tann nap tann toujou. Nou di nou gon kriminalite nou gon enpinite kote tout moun ki nan tout sa ki pa bon yo vle se anndan paleman an pou yal chita pou yo kapab benefisye yon iminite. Donk opòtinite sa a mwen panse fòk nou sezi l yon fason pou limyè kapab fèt. Fòk moun yo fè deklarasyon patrimwàn yo. Kòman w ka konprann yon moun Premye djòb li se depite, lè w gade moun nan miltimilyonè e li gen lajan, l ap fè de tranzaksyon nan tout peyi sou planèt la. Donk fòk gen yon kote lajan sa a sòti, fòk nou konn kòman lajan sa a fèt e fòk moun sa yo fè deklarasyon patrimwàn nou. Jan nou di w, nou gen de zouti nan men nou pou n batay kont koripsyon, li lè li tan pou n sezi opòtinite pou yo aplike. E gen yon lòt bagay m soulinye. E kesyon ke gen de moun ki gen sanksyon e pi bon si lajistis pa mete l an branl e lè gen eleksyon sa pa etone w ke w wè moun sa yo yo parèt tèt yo nan eleksyon e donk lajistis ta dwe mete l an branl pou kapab e sispisyon ki peze sou do moun yo yo disipe yo yo eklèsi yo e pou n konnen nan ki direksyon pou n ale. Li klè m dakò avè w e dezyèmman tou. Se yon moman pou ta gen yon veritab pwosè kont la koripsyon nan peyi a, pou ta gen gwo deba ki fè nan tribinal yo sou kesyon koripsyon epi blanchiman dè zavo, finansman krim avèk teworism. Li lè pou gen dè egzanp ki trase pou n kapab voye yon siyal klè bay lòt moun ki vle rantre nan asosyasyon malfektè sa yo pou yo konnen ke gen yon lajistis ki pare la a pou l tann yo ki pou di de mo. Jan m di w li deja Li lè pou parleman an sispann on repère de bandi. Li lè pou lè nap pale de parleman an pou nou pa di w anndan parleman an gen de gang a a vès, menm jan ansyen direktè lapolis la te di, nan lari a ou jwenn gang ak sapat. Donk nou gen on parleman la a ki depi kèk tan li pa an odeur de sainteté e nou tout nou wè li. Poukisa se anndan parleman an egzanp yo kòmanse trase, ou jwenn de moun ki. aktif andedan paleman an, yo lonje dwèt sou yo, alòske nou konnen Madan César pa dwe gen ankenn soupson sou li. Donk se pou sa nou menm nou fè analiz la avèk de rekòmandasyon bay otorite yo. Men, men, w ap dakò avè m, Madam Gilles, nou gen yon sistèm jidisyè gen anpil griyèf kont li, e èske si l ta mete l anbranl, gen de moun ki pral plenyen poukisa Èske l ap pral aji an tout endepandans? Èske l ap on fam o zye bande? Èske otorite jidisyè yo yo ap kapab pran responsablite yo pou ta fè travay yo an tout endepandans e rezilta travay la pou popilasyon an ta aksepte l? Malgre sa w wè lajistis la ye a, l gen de bon grenn ladan l wi. Si w gen de jij ki spesyalize nan nan krim ki gen revwa avèk finans, ou gen de komisè di gouvèneman ki pran responsablite yo, ke yo byen vèti nou, ke yo voye ale fè travay sa pou sanksyone tout moun sa yo k ap finanse teworism avèk gang, n ap jwenn de rezilta. E nou kwè nou pa kapab negatif nèt nèt, nou kwè ke gen de bon grenn anndan sistèm. sistèm nan, e ki fè prèv yo deja dayè. Bon, an giz de konklizyon, Madam Gilles, se kisa w ap ajoute? Bon, nou fè tout rekòmandasyon yo, nou kwè ke se yon opòtinite ke nou genyen pou limyè fèt sou kesyon Ayiti ki chita nan dèyè kamyonèt la k ap rele yo gann an matyè de finansman de gang e de krim òganize. Donk, nou ankouraje pou yo sanksyone tout sila ki enplike nan detounen lajan leta, nan blanchiman dè zafò, nan finanse gang avèk teworism, e nou kwè ke gen dè egzanp ki pou trase. Mèsi bokou Madam Yolène Gilles, se t avèk plezi nou te pale avèk ou maten an.